Yo gon ti moun anba habab ak rele Jacqueline. Mwen konn Jacky. Mwen ta gen yon bous wi baz. Lid la yon gason. Samd la yon gason. Premye la yon gason mesye. Oh! Epi sak di a baz. Mari lòt bò, mari lòt bò ap peye kay pou li apa. Èske w konn Magalie baz. E pi gwo lougawou li anba a wi baz. Magalie wi. Wi baz. Li manje pitit Jacqueline nan. Li manje pitit Jean Robert. Akoul ouvè pitit Jerome nan. Zo a koke nan gòj li baz.